Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jis avan de kòmanse alò nap profite salye Anpil moun. Nou genyen 6 a 8 moun pou n salye la nan emisyon sila. A chak emisyon, yon maksimòm de salitasyon paske gen anpil moun ki mande nou sa. E chanèl la se pou fanatik yo li ye. Ben ekoute depi nou mande salitasyon, nou oblije jwenn salitasyon. Salomon Evens ki li menm ap tande nou depi Lyankou, k ap gade nou tou an menm tan. Donk èske se Evens oubyen Evens? Se Salomon Evens ki li menm depi Lyankou. Frèch la anfòm. Chantal Ben ki toujou ap plen paske nou pa salye li eben se fe Chantal Bonsoir je espère que ça va très bien pour toi Polas Ben tu nous as laissé tomber pa ni problème et Luckson Joseph kap tande nou depi sendomeng big up à toi mon frère Romelus Lovenson nou emew anpil et puis enfin big up à toi Charlemagne Muller lot moun yo ebyen à demain pour votre salutation bref. Jounen an, li domine par sa n ta kapab rele l 2 dosye. 2 dosye se larestasyon de Ti Grèg. Alò, nan aktyalite a, nou souvan di se Ti Grèg men ekoute, son vrè non se Ernst Julme. Anpil moun konnen l sou non Ti Grèg. Ebyen, jounen jodi a la n ta kapab di ke yo arete Ti Grèg, men depi lè arestasyon Ti Grèg se yon van panik ki genyen onivo de Petyonvil. Lapolis li menm l ap fè monte desann pou l kapab gen kontwòl sitiyasyon an. Men, Nan emisyon sa a, gen yon moun ki prezante yon konferans pou laprès. Alò maten an mwen te bay yon pati nan konferans sila a, se Jimmy Cherizier alyas Barbecue, e dan la dezyèm pati, li fè yon ti pale sou kesyon Ti Grèg la. Barbecue defini Ti Grèg kòm un bon enfant. Ok! Ti Grèg se yon moun ki te la pou te kapab pwoteje zòn ni, daprè Jimmy Cherizier, Jimmy Cherizier di li menm jiske la daprè enfòmasyon li genyen sou Ti Grèg, Ti Grèg pa t janm konn vòlè. Ok! Se sa Jimmy Cherizier di. E Jimmy Cherizier di tou Ti Grèg pa t nan je nèf. Bon, antouka, sa se kesyon li t ap reponn sou dosye Ti Grèg la. Men fò n di ke jodi a la a, Nan prezantasyon Ti Grèg nou wè Ti Grèg te tonbe atè, Ti Grèg t ap djayi donk gen moun ki di se kriz. Gen moun ki di se dedouble l t ap dedouble. Yo te oblije fè apèl a de medsen pou wè nan ki eta Ti Grèg ye, èske sante li stab. An n gade ti imaj sila puiske nan premyè pati prezantasyon an nou pa t gen chans wè imaj sila. Ann chavire nan Barbecue! Barbecue pale jodi a dans la première partie de la conférence de presse qu'il a présentée, li atake Don Kato. Nou tande tout sa l di de Don Kato. Nan dezyèm pati a, li pran abò Youri. Pou di Youri voye zam sou Bèlè. Youri voye bal sou Bèlè. Bon, sèl sa m konnen, depi se bandi, bandi toujou gen zam, toujou gen bal. E gon moun ki ap finanse yo kanmenm. Gon men k ap alimante batay. Gon men k ap alimante yo an arm e an munisyon. Babekyou li menm. Menm si kounye a petèt li kapab revòlte kont moun sa yo men gen moun ki t ap founi l zam ak bal. E jiskaprezan, èske w kapab di tèt ou ke Barbecue pa gen bòs? Di tèt ou kesyon sa non. Èske Barbecue pa gen moun k ap ede l? Menm lè se ta dyaspora k ap voye kòb ba li wi. Men èske pa gen nèg la k ap ede l achte zam? Sinon, nèg yo t ap oblije antre nan sa k pa sa paske Barbecue di w li pa nan sa k pa sa, li pa nan vòlè gaz. Wè, kamyon gaz pèdi yo akize manm G9, Babekyou di w pa gen bagay konsa. Kidnaping ap fèt yo akize G9, Babekyou di w pa gen bagay konsa. Ou a-t-il trouve de l'argent pour financer son entreprise? M ta renmen konnen. Kote l jwenn lajan sa yo? Se kesyon sa wi pou n di tèt nou. Donk, kan menm, chak nèg ki gen yon zam nan men l, li gen yon moun ki ka rele l pou di l ekoute fè sa, fè sa, fè sa. Konprann byen. Ebyen, gon ti defi Babekyou voye ale la, defi kote ke Ariel Henry pap ka mete pye l pon wouj. M sonje lè Jovenel te prezidan, se te militan ki te di Jovenel pat kapab mete pye l pon wouj avèk nèg anba yo. Bon, jounen jodi a la, Nou vin wè bagay la nan yon sans envèse. Se Barbecue ki di Ariel Henry pap ka mete pye l nan zòn li. Genyen yon kesyon m tande nan entèvyou Jimmy Cherizier a, pandan l t ap reponn kesyon byen sur, la question pour dire que Barbecue konfime ke li pale ak Izo, l pale a Ti Lapli. Se pa gran choz sa paske ben te toujou genyen dyalòg ant mesye sa yo. Men antre Izo e Barbecue gen yon marmit ki kòmanse ap bouyi a nenpòt ki moman li kapab ranvèse. Avèk Ti Lapli se otre choz. Men pou kesyon lanmò 100 jou a, m ta anvi fon emisyon sou sa pou m di eske se yon strateji Barbecue itilize pou dire qu'il a parle à la mort 100 jours. Paske aparaman nou konnen kèk ti detay. M apral poze tèt mwen kesyon, e gen anpil kesyon m pral poze nan pwochen emisyon m ap fè a, lefètke Barbecue a konfime qu'il a eu un entretien téléphonique avec Lanmò San Jou. C'est quoi la stratégie? An n tande Jimmy Cherizier, Barbecue, pou kapab toutafè konplè k ap pale sou kesyon akizasyon Youri, konvèsasyon avèk les bandes armées, Dosye Ti Grèg, epi n ap tounen pou n boukle. Dè le kòmansman nou te toujou repete ke pou on moun oubyen pou on zòn fè pati de fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout e ke fòk zòn sa pa gen kidnaping k ap fèt ladan l. Paske nou toujou di l e repete l pa gen peyi, pa gen sosyete ki ka fonksyone avèk kidnaping. E nou menm. Nenpòt zòn nou tande ke ki gen kidnaping k ap fèt ladan l, nou kapab pran zam pou n goumen kont mesye sa yo, paske nou konnen anpil fwa mesye sa yo toujou ap denonse seri de bagay e sa y ap di yo se de revandikasyon ke nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout ke nou genyen. Men sepandan. E yo menm yo ka fè yon chwa, gen dwa yo chwazi e fè kidnaping nan, sa se chwa pa yo, men nou menm nou toujou di l e repete l, yon zòn ki ap fè kidnaping, li otomatikman klè ke zòn sa li pa fè pati de fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e alye, manyen youn manyen tout. E an se ki a trè avèk Ba Dèlma, e Ba Dèlma pa yon zòn de non dwa e l p ap janm yon zòn de non dwa. Men sepandan jodi a, fòk nou teni kont de yon reyalite, de yon sitiyasyon ki ap devlope, kote ke gen Sanon Kempès, ki se yon evade de prizon, Sanon Kempès te sove nan prizon sivil Kwadèboukè le 25 septanm, e le 25 fevriye 2021, ansanm avèk Anèl Jozèf. Se Kempès Sanon sa, ki nan ri Sen Maten, spesyalman nan baz Kamewoun, E ke nou konnen poukisa Kempès Sanon te kondane e te nan prizon, yo te kondane l a pèpetite pou kidnaping. Jodi a Kempès Sanon lage, e li p ap etonan si Kempès Sanon fè yon kidnaping e ke l ta sere l nan baz Kamewoun, li ta sere l nan ri Elmaya, li ta sere l sou Bèlè nan ri Timas. Li p ap etonan si li sere l nan Dèlma 18 e ke yo retrase apèl la anba Dèlma. Men, e an se ki a trè avèk zòn ba Dèlma ke nou menm nou gen kontwòl yo, Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, Dèlma 8 e e eksetera zòn sa yo nou pran sou responsablite yo nou pou nou di ke ou pap janm tande yo kidnape yon moun e ke yo sere l e ke nou pran sou responsablite pou nou di ke zòn sa yo pap janm zòn de non dwa e ou menm antanke jounalis pandan map pale la al nan kafou aviyasyon an rive jiska kafou dèlma 18 la sou lari a gade si nou wè mezon toyota pap fonksyone. Kanèz konstriksyon si l pap fonksyone. Vale yo kanèz si l pap fonksyone. Mezon Mazda si l pap fonksyone. E BNC si l pap fonksyone. 3 ou 4 ponp gazolin ki gen yo si yo pap fonksyone. M panse on zòn ki se on zòn de non dwa pa tap gen tout biznis sa yo kap fonksyone ladan l. E si te gen kidnaping m panse ou tande gen mezon Toyota, gen mezon Mazda. Si nou menm nan fòs revolisyonè n te konn fè kidnaping m pa kwè moun sa yo tap osi alèz pou yap fonksyone nan zòn sa yo. E m kwè w te pale nou afè li 17 oktòb preparasyon kap fèt yo. Kòman preparasyon? E sa yo rete pwòp a nou menm, nou sèlman envite laprès, nou envite tout moun an jeneral e vin rann omaj a papa Desalin e pwofite mande jistis pou prezidan peyi a ke boujwa santi boujwa konwonpi finanse pou fè ti kolonbyen ti vagabon sot kote yo sòti pou yo vin asasine l. Ou konfime? Si li pat voye kob bay mesye sa yo si don kato e e e e e pa don kato ki te mete dezyèm chèf baz pilat la ki fè pati de jenèf petèt e mesye yo ka fache paske mwen si mwen mwen mwen mwen mwen mete enfòmasyon sa a deyò don kato ap di jenèf nan kidnaping epi dezyèm chèf baz pilat la e don kato k metel nan polis palmantè kòmsi bagay sa yo jodi a fò nou re re re rekonstwi sosyete sa. E pou nou rekonstwi sosyete sa a, pou n gen yon lòt Ayiti, jan n ap pale a, fò n rekonstwi l avèk moun serye. Fòk nou rekonstwi sosyete a avèk moun ki kredib, moun ki onèt. Pou jenn gason, jenn fanm tankou nou menm ki la, pou nou ka gen chans tou nan sosyete sa a. Lè yon nèg ret nan radyo, kote ke tout peyi a, kote lemond antye ap tande l, epi l ap pale gang mal, e nèg la li menm l ap finanse gang, Mwen vle mwen vle youri youri latòti demanti m ke nan moman kote map pale jodi vandredi a la eske l pa voye zam lajan ap a katouch sou bèlè bay mesye yo kounye an si nou di nap rezoud pwoblèm ensekirite nap rezoud pwoblèm gang m vle lemond antye konnen ke youri latòti don kato andre michel nenel kasi Pou m site sa yo sèlman, mesye sa yo pa gen okenn volonte pou yo desitire gang nan peyi Dayiti. Mesye sa yo bezwen retire moun yo rele gang ki pa pou yo. Mesye sa yo bezwen retire gang ke yo pa gen kontwòl yo. Men, si w di m ou bezwen desitire gang, ou bezwen desitire bandi, epi w ap ba yo zam, ou bezwen desitire gang, ou bezwen desitire bandi, w ap ba yo katouch, Ou bezwen desitire gang ou bezwen desitire bandi wap ba yo lajan Youri Latortue pa ka demanti sa map di a la Don Kato konnen ke li pa ka demanti l se poutèt sa ki fè w wè m chwazi mwen ba yon prèv tanjib al gade dezyèm chèf baz milat la èske se pa Don Kato ki te mete l nan polis palmantè. E pou n jere amitye pou n jere yon pakèt bagay. E dènyèman m te nan yon pelerinaj kote ke m te pran telefòn mwen. M pran telefòn mwen, mwen rele Lanmò San Jou. Mwen pran telefòn mwen, m te pale a Izo. M te pran telefòn mwen, m rele seri de lòt mesye ankò kote ke m ap fè yon pelerinaj pou m wè si m ta jwenn tout nèg A zam si n ta ka met tèt nou ansanm jan m sot di an pou nou goumen kont 5 pou san moun ki gen 85 pou san richès peyi a nan men yo. E baz 400 mawozo pa fè pati de Jenèf, baz 400 mawozo poko rejwenn Jenèf, men sepandan jan w m sot di l lan nou kontinye ouvri 2 bra nou bay tout mesye ki gen zam nan men yo kote ke n ap gade pou nou wè kòman nou kapab mete tèt nou ansanm avè yo pou n kapote sistèm santi, sistèm kowonpi, sistèm ki fè ke moun ap dòmi menm kot, menm kote a kochon nan waf Jeremi, kote ke moun, men moun ap dòmi menm kote a kochon nan Lasalin, kote ke moun ap dòmi menm kote a kochon nan Site Solèy, kote ke moun Dèlma 2, Dèlma 4 lakay mwen ap twalèt nan sachè an 2021 voye nan kanal 21. Tout otan n ka pale a mesye sa yo pou nou met tèt nou ansanm pou n ka vote sistèm sa, n ap kontinye fè l. M ap pran yon dènye kesyon pou n kanpe. Yè 7 jiyè 2021 an, lapolis pwosede arestasyon Gregory Tigret dèyè latrèt e selon enfòmasyon yo, li se yon manb nan Jenèf e se ou menm ki pran enfòmasyon sa yo. E do nou laj anpil. Do fòs revolisyonè Je nèf an fanmi e alye manyen nou manyen tout laj anpil. Nou pa t janm plase Ti Grèg e nan Dèlma 95, men mwen konnen Ti Grèg kòm on polisye e jiskaske on moun ta ka pwouve m le kontrè, m konn Ti Grèg pa janm vòlè nan vi l, m konn Ti Grèg pa janm fè kidnaping nan vi l, m konn Ti Grèg s on nèg ki t ap goumen pou fè Dèlma 95 kote l abite a on zòn ki gen sekirite e ke pou moun nan zòn sa yo kapab viv. Tout sa m ka di de Tigrèg se sa. E kesyon ke Tigrèg te fè pati de G9 lan, e vagabon k ap fè politik an Ayiti, vagabon k rele tèt yo politisyen, depi yo pa gen kontwòl ou, yo atribye w a tout moun, epi yo ba w tout moun pou zanmi, yo ba w tout moun pou baz. Se sa sèlman m ka di. M pa konn si nèg ni konn vòlè, m pa konn si nèg ni konn fè kidnaping. Sa m pa di non, ben si non. Pase yon bon moman avèk nou epi n ap avèk ou bonè sou chanèl la pou n kapab pale anpil dosye. Wè! Anpil dosye paske nou konnen nou menm se enfo 24 è sur 24, 7 jou sur 7. Je kwa ke sa deplè a un maksimòm de jan lefètke nou gen yon gwoup moun nou salye epi nou poko rive sou men ekoute, ne vous en faites pas!